Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap di tout moun ki renmen RL prod anpil merci paske just avan mwen komanse emisyon sa ebyen ya kelken ki mapel depi chili pou dim ke bon m felisite travay la se yon trè bon travay wap fè merci sa se youn nan dè milye dapel ke nou resevwa apel pou felisite nou men fòm di nou ke e mwen pran felisitasyon sa yo a kè epi se kòmsi yo sèvim an plis de mach pye pou mwen avanse paske mwen pa rete la e mwen pa gen la gros tèt map aprann e menm de fan yo tou alò se parti pou votre emisyon gen yon sitiyasyon difisil sitiyasyon kawotik ki ap evolye o nivo de zòn delma 2 la prensipal viktim se moun ki nan zòn nan la premyè choz kil fo mèt an tèt se ke lè ou nan yon zòn zòn nan pyeje. Gen moun ki ka eskrime yo, sètadi fè anpil sakrifis pou yo sòti. Men gen anpil lòt, elas, ki pa ka sòti kite zòn nan. Si chak moun ki te nan yon zòn difisil li te gen mwayen pou l kite zòn nan, Site Solèy pa t ap rete moun, Vilaj de Dye pa t ap rete moun, Gran Ravin pa t ap rete moun, Tibwa pa t ap rete moun. E sa t ap petèt. Fasilite lapolis fè travay li. Men ekoute, le fèt ke gen yon popilasyon ki pov, yon popilasyon ki nan mizè, e yon mizè atwòs byen si, yon popilasyon ki pa ka manje, jounen jodi a la a, yo kapab kite yon zòn, y al mawon nan lòt zòn, akòz de bal k ap tire, men ekoute, y ap tounen. Yon jou. E lè yo retounen, se kapab menm sitiyasyon an, paske sa k ap pase Ayiti an, m ta kapab di, se pa yon bagay ki ap rezoud di jou o landmen. Mwen fè ti rale sa avèk nou pou m di nou ke anpil fwa gen nouvèl ou pa tande ki pi tris ke sa w ap tande. Men erezman, gen anpil moun anba raje a ki toujou ap bay nou enfòmasyon. Lè m bay yon enfòmasyon sou yon gwoup de bandi, se pa ke mwen rayi gwoup sa a, e se pa ke mwen renmen yon lòt gwoup ki anfas nou. Mwen toujou vle jwe wòl sa n ta kapab rele enparsyalite, ni nan enfòmasyon, ni nan batay antre gang rival. E se sa k fè w wè mwen toujou ap bay konsèy pou ke nou kapab fè lapè paske bagay la pa bon. Genyen yon sitwayen ki voye 2 foto ban mwen maten an. Li di mwen ke sa pase nan zòn Dèlma 2. Men, 2 moun sa yo ki mouri yo fè pati anpil moun ki deja pèdi lavi yo. Men ekoute, nan sa ki pase a la a, ebyen m ta kapab di genyen anviwon 3 a 5 moun ki pèdi lavi yo. Men se foto 2 li voye ban mwen. Men mwen menm m pap kouri al akize nèg Bel-Air ki yo menm vle a tou pri akapare zòn sila a nan lide pou kapab mete lòt gwoup bandi deyò. Si m pap akize nèg Bel-Air, m pa vle akize lapolis tou. Men gon bagay pou konprann wi, si se pa lapolis, si se pa Baz Belair, kòman moun sa yo fè mouri? Paske nou konnen genyen yon batay antre 2 gwoup depi byen de jou. M ap gade yon sitwayen ki avèk yon mayo sou li, yon jeans, epi misye pran yon bal tèt, misye tonbe. Sa ta vle di se 2 moun ki nan popilasyon sivil lan k ap tonbe. Gen yon ti demwazèl, lè m al sou kont Facebook yon zanmi m, epi li di, dakò mesye, fin tiye tout jèn ki nan peyi a. Men ti dam sa li menm, li mouri e li kite yon timoun. Sètadi, se batay ame antre de gang rivo ki yo menm lakòz tout moun sa yo ap mouri. Mwen gen byen lontan, depi ke mwen lanse mwen nan yon jimnastik menm de two, parle o bandi, lè konseye ap pwoteje lapopilasyon, men ofèt, yo tande l, yo pa mete li an aplikasyon. Paske sèjan la ki meur, se frè w. se sè w, se papa w, se manman w. Gon bagay pou nou konprann, lè w wè Babekyou mete anpil moun deyò nan manifestasyon, èske w konnen gen anpil nan moun sa yo ki la a kontrekè, paske si yo pa ale, yo konn ki sa k ka rive yo, gen presyon ki ap fèt sou yo. Anpil moun ki nan geto a, yo oblije asoupli ak lwa bandi yo, Paske anfrenn lwa sa yo, ebyen se sinonim a la mort e pèsonn ne peut pas lui defendre kant yon chèf katye pran w li di w ebyen jodi a la m pral touye w pèsonn moun pa ka pale pou w lontan te konn genyen de pèsonaj ki yo menm lè yo pral touye yon moun pèsonaj la ka di yon mo. Men jounen jodi a la a, se yn tout otre reyalite. Viv nan geto, rete la pandan tout yon etènite, se aksepte pou koube anba tout règ bandi. Alò m fè ti pale sa se jis pou m di nou ke, ebyen arete de kritike lèjan ki viv dan lè geto, de moun lè w wè yo nan lari an pa egzanp k ap rele aba kidnaping, aba vòlè, aba gang, Men se sou lòd lòt bandi ame paske yo oblije fè sa. Eske ou kapab mande ak yon moun nan vilaj de Dye pou l di aba izo? Ou ka fè l pou ti lapli? Ou ka fè l pou babekyou? Ou ka fè l pou lòt chèf bandi yo? Non! Ebyen si moun nan nan sitiyasyon sa, ou pa ka kouri di ke a moun sa yo yo tout se konplis fò yo ta touye yo tou. Nou konprann? Paske gon bagay pou konprann wi. Si kounya, par impossible je peux dire. Bondye frape pyel atè, pwoblèm ensekirite a rezoud yo dezame tout bandi. Kòmsi ou panse ke gen moun nan popilasyon an ki pral fè manifestasyon pou di viv bandi? Non men yo devan yon sitiyasyon yo oblije, yo oblije. E fòm di mesye sa fè mal de voir ces gens là qui meurent chaque jour dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, dans d'autres régions du pays et nou pa kapab. Arete emoraji sila a. M panse ke se sèl Bondye ki pou di yon mo. Paske kant je regad sur sèt foto la, sèt fi la, mèr dèn anfan, èl a ete tiye. Sèt òm la, alonje sur le sòl, il a ete tiye. Eske sè jan la y son dè bandi? Majorite moun ki mouri, se nan popilasyon sivil la yo sòti. Men se trist de regarde sèt sitiyasyon anfas. Lontan lè m konn ap gade yon seri de bagay sou la Siri, M konn mande koman moun fè viv nan peyi sila. Men jounen jodi a la a se dotre nasyon ki diz, Enben, koman moun fè viv nan peyi sa ki rele Ayiti? Nou an tèt de list nan kesyon kidnaping. Nou prèske an tèt de lis nan kesyon kriminalite nan peyi a. Kisa n ap di tèt nou? Fò n di tèt nou yon bagay paske la a mesye, jan bagay la ye la a, m ta kapab di pèp la li pa ka sipòte ankò. N ap vini enpe pli ta pou n kapab bay plis detay sou batay paske gen anpil batay nan rejyon metwopolitèn nan sèjousi. M pa konnen si se pwav yo simen nan anpil zòn men ekoute batay antre gang rivo, batay antre lapolis avèk bandi ame donk anpil kout bal. Brèf, dosye Andre Michel ak Nenel Cassy, sè de zòm la donk daprè enfòmasyon izon ete peye, m pa kab di izon ete peye, izore ete peye pa. Le premye ministre Ariel Henry pwal fè lòbi nan peyi Etazini. Men yè yn video eksklizivite Vwa de Lamerik, video ki è devenu viral sur les rezo sosyo, kote ke nèg sa yo rankontre avèk yon kominote dyaspora, sa se te mal tourne. Écoutez et regardez. Pandansetan gen 2 lidè sektè demokratik ak popilè a ki rankontre manm kominote ayisyèn yo nan New York, Valerio Saint-Louis te sou plas. li gen detay. Merci Jacquelin Belizaire se nan yon restoran ayisyen ki nan Long Island New York kote ke 2 figure politik du secteur démocratique populaire Mèt André Michel et ansyen senatè Nendel Cassy te rankontre chita nan reyinyon ansanm avèk 12 lidè kominotè manbre de diferan òganizasyon de la communauté haïtienne nan lakou New York. Pou nou, se enpòtan pou nou fè reyinyon sa aswè a, e mwen avèk Senatè Cassy nou fondamantalman a votre disposition, e youn nan mak fabrik sektè demokratik e popilè se la transparans. Reyinyon politik sa a te trè anime, e pami plizyè pwen ki te diskite jou swa sa a, youn nan yo se akò politik yo. Nan akò politik la nou te di Apre 8 jou fok gouvenman moute. M paka siyen w ak vanyan mwa desta pou André Michel vini, lap banm du beau fransè, lap banm bèl pawòl, epi lap fèm dous, lap fèm dòmi. Non! M pap pran l nan men w. M pap pran l nan men Nènè Cassy ki konn peyi a. Yon lòt pwen ki te diskite pandan reyinyon sa ant lidè politik yo avèk manm dyaspora yo, se sètènman pwoblèm ensekirite a, ansanm avèk gang ame yo k ap anvayi peyi a. Ou pale de gang ki genyen. Kiyès ki mete gang yo? Pandan les 10 dernières années, c'est le phtk qui a gangsterisé le pays. Antretan, pandan n ap goumen antre nou, nou gon popilasyon ki paka al lekòl, nou gon gwoup moun ki paka travèse Matisan, nou gon gwoup gang, se la sitiyasyon nan peyi k pa gen kouran, nou gon pwoblèm de kabiran k paka jere paske vous vous battez entre vous. Se t on rankont formidable. Rankont fòmidab paske nou menm nan sektè demokratik e popilè nou estime nou gen yon responsabilite pou nou esplike zanmi nou yo, frè n sè n ki nan dyaspora a chwa politik ke nou fè yo e se sa nou sot fè. Efektivman pa rapò avèk enterè e ke n ka di òganizasyon sa yo, reprezantan òganizasyon sa yo manifeste pou SDP e pa rapò. avèk desizyon ke SDP pran e ke yo menm yo vle santi yo, yo dwe santi yo konfòtab, yo bezwen konnen èske efektivman nou fè le meyè chwa e pou nou bay yon sètèn garanti ke peyi a ap sòti nan sa li a. André Michel e Nenel Cassy, Sektè Demokratik Popilè, apre reyinyon an sa avèk manm dyaspora yo, yo di ke y ap retounen an Ayiti trè satisfè avèk anba bra yo revandikasyon dyaspora a. Mwen ap retounen an Ayiti avèk yon santiman. ke zanmi nou, frè n, sè n kap viv nan dyaspora a, yo trè atantif a sa kap pase nan peyi Dayiti. Mwen kwè ke gon mesaj ki pase. Mesaj la pase paske efektivman oparavan yo te gen yon lide oubyen yo te gen yon konpreyansyon totalman fos de demach nou an. N ap raple ke 2 lidè Sektè Demokratik Popilè la ap kontinye fè rankont avèk lòt manm dyaspora a nan leta New Jersey, Boston e Miami. Valérie Saint-Louis, depuis la cour New York, pour la Voix de l'Amérique. En tout cas, merci la famille.